M ap mande tèt mwen kòman yon nèg santi l lè bri lanmò l kouri oubyen bri arestasyon l kouri oubyen yo kourou bri ke l blese epi pèp la menm kontan anpil. Se menm yan tou m te mande kòman Andre Michel santi l ki toujou di ke se avoka pèp la ke l ye, Pandansetan, yo kouri bri ke yo kale l, menm pèp li di l avoka l la, se menm pèp sa a ki di a, nèg yo fon flay, nèg yo ta dwe touye misye. Alò ou menm ki avoka pèp la ou pa poze tèt ou kesyon, èske se avoka pèp sa w ye oubyen ou gon lòt pèp ke w avoka l? Ki pèp menm w ap defann? Èske menm pèp w ap defann nan se li k ap rejwi nan malè w? Sa se yonn. Yon lòt kote, nou genyen Vitelòm. Humm one man show li toujou di konsa ke li menm li son militan kap goumen pou gade koman l ka akonpanye pèp la nan lavi di ke pèp la li menm lap afwonte lap konfwonte ebyen yè bri kouri nouvèl gaye ke yo arete misye Humm pèp la kontan anpil. Lò moute sou rezo yo mezanmi ou wè moun yo rejwi moun yo di yo pral achte chanpagn pou yo bwè tèlman yo kontan èske yo arete Lore èske misye blese kòman sa te pase rete la se avèk repons sa yo nou vini pou ou lapolis mache sou fyèl 400 mawozo. Hum e la polis arive libere moun. Konbyen bandi ki stope pandan operasyon sila, konbyen bandi ki arete, rete la nou gen detay pou ou. Bonjou bonswa tout moun sa depan de lè oubyen nan ki rejyon wap tande nou nan moman an sil maten pou ou pran bonjou sil aprè midi pou ou pran bonswa. Donk nou pati wi la pou yon bèl emisyon paske djakout nou chaje tankou legba. Map di chak grenn moun ki te relem yè pou te mandem sak pase epa gen anpil aktyalite yo pa tandem. Banm di nou sa fè kèk tan nou ka wè m pa twò regilye sou platfòm nan paske map goumen avèk yon sante la tanzantan m gon ti pwoblèm tanzantan m gon ti pwoblèm map goumen Avèk sante a pou m gade kòman m kapab kanpe pou nou genyen egzakteman you wès nou te genyen kèk jou pase yo paske nan dènye moman sa yo sante a pa fin o bo fiks men pli de peur ke de mal hein pli de peur ke de mal nap goumen. Mèsi avèw ki abone deja. Ou menm ki potko fè sa, fè sa kounya. Abone, kòmante, like, pataje, mande yon fanmi, yon zanmi abone avèk nou tou. Nou gon abonman fans ke nou genyen. Ou menm ou ka toujou abone nan vip 1 an, oubyen vip 2 a, oubyen vip 3, vip 4 pou sipòte nou. Paske, ou wè. Unique sponsor nou genyen li se ou menm kap tandem la nou pa gen lot sponsor ebyen ou menm abone nan vip 1 an si w vle oubyen fèl nan vip 2 a oubyen fèl nan vip 3 fèl nan vip 4 yon fason pou kapab ede ebyen platfòm sa egziste paske nou gen lot moun poun rekrite paske nou gen lot journaliste ki dwe vin travay sou platfòm nan tou. Ebyen nou menm fok nou gen mwayen pou nou peye yo. Ann ale! Djakout yon bourik ki chaje tankou Legba pa gen tan pou bay blag nan wout senti l ap kase, m souvan di nou sa. Ebyen nou plen tankou la Pologne, rapid n ap rantre nan emisyon an pou ou. Men jist avan nou vini avèk. Koz e Vitelòm nan, an nou pale de sa k te pase nan 400 mawozoyè. Men fò m di nou, mesye 400 mawozo yo, pi gwo pwoblèm m gen avèk yo, ou wè lè yo pran trèv yo di, Popilasyon an nou pran trèv, va kè avè ak aktivite w. Epi sa w tande a, pèp la li menm, li anvayi. Men ou wè lè nèg yo ap soti nan trèv la, hum, se pa menm bagay la non. Yo pa soti yon nòt pou yo di pèp la, m te mande n pran lari, men kounya la a 400 mawozo pral okipe lari a, rete lakay nou. Non, yo pa fè l konsa. Sèlman w soti, sa w tande a, yo kidnape w. Èske se pa yon taktik nèg yo anplwaye lè yo kòmanse pa jwenn moun, ebyen yon fason pou moun ka pran lari pou yo pran moun? Èske sa se pa yon taktik mesye? Paske lè n ap pran yon trèv nou di pèp la, nou mèt al nan tout aktivite nou, fòk lekòl reprann, fòk mache yo ouvri, Fòk tout bagay fonksyone, ebyen pran lari. Men, koute byen, lè nou menm ap soti nan trèv la, nou te ka fè de la menm manyè kanmenm. Ebyen yè sa k pase? Nèg yo al kidnape yon bis. Bis sa a li rele Capital Coach Line. Kapital Coachline. Ebyen, y al kidnape l epi, hum, y al ak moun yo. Y ap fè jan pou antre nan baz piske ou konnen, depi yo kidnape ou, se nan baz pou y antre avè w. Men, lapolis li menm, ki gen kontwòl sitiyasyon an, bon, fò m di nou, e de gwo kou lapolis fè yè. Hum, tèt chaje. Ann bat bravo pou lapolis, mesye. Ebyen, lapolis ki sou men l, ki sou kou a, ebyen, sweve nèg yo. Men, pandan lapolis swiv nèg yo, lapolis rive libere bis sa a ki nèg yo te tante kidnape, oubyen yo te deja kidnape paske e nan baz yo yo t ap antrave. Ok. Men, jiskisi nou ka di se te yon tantativ de kidnape. Ebyen, lapolis rive libere moun sa yo. Humm yo libere moun yo kounya kesyon wap poze tèt ou pwiske moun yo se pa pou kò yo yo ta antre nan baz la si lapolis libere moun yo sètènman ta dwe genyen bandi ki anba kòd sètènman ta dwe genyen bandi ki menm mouri humm lapolis pa bay enfòmasyon sa lapolis libere moun yo men kote bandi ki te akonpanye moun yo kote kidnapè ki tap kondwi moun yo vè baz la. Lapolis pa bay eksplikasyon non. Lapolis pa di si genyen ki blese, lapolis pa di si genyen ki mouri, lapolis pa di si genyen ki arete. Sa vle di, lapolis fò fè dilijans. Lè w ap bay yon enfòmasyon, il faut être explicite. Paske lè w bay enfòmasyon an a demi, nou menm ki se de jounalis ki genyen tout yon piblik pou nou enfòme, lè n vin pale de tantativ de kidnaping sa ke lapolis li menm li rive echwe. Kounya la, sa pèp la ap tann nan men nou, oubyen sa popilasyon an, sa entènot yo, sa telespektatè yo ap tann nan men nou, se di yo kote bandi sa yo, bandi ki te akonpanye pèp la? Nou menm, ou wè nan ki nan ki fason ou rann travay la vin pi konplike pou nou lè ou pa bay enfòmasyon sou kidnapè yo, ou pa bay yo sou ravisè yo, lè ou annik di ou devye kidnaping lan, ebyen kounye a ou nou pa konnen èske ou arete moun, èske gen moun ki blese, èske gen moun ki mouri, lè sa a nou pa bay enfòmasyon an nan fason n ta dwe bay li a. Paske aprè nou fin di tantativ de kidnapping echwe la ebyen fòk nou ta di men kisal ye men kisal ye lapolis pran men ou pwochèn fwa lè wap bay yon enfòmasyon e gade si w ka bay enfòmasyon an m kapab di nan tout entegralite l pa fè rezèv nan enfòmasyon konsa wap fasilite nou tach la pou nou pale avèk gran piblik la paske piblik nou genyen an sètènman gen dwa se pa li menm paj Pnh la ebyen genyen. Ebyen piblik pa nou an si tout bon vre ou vle enfòmasyon vin jwenn yo paske si yo an retansyon de lenfòmasyon se nou menm kap chèche enfòmasyon pou ba yo ou menm ban nou enfòmasyon poun ka bay piblik nou an. Antouka lapolis rive nan fyèf nèg yo kote lapolis pat konn antre ebyen yè lapolis rive antre nan fyèf nèg yo ebyen good job sèl sa nou ka di paske gen enfòmasyon nou poko genyen bon good job lapolis antouka. Yè, gen yon gwo rumeur ki tap kouri anpil moun ap rele m pou mande m eske se vre. Te di yo fòk yo tann paske jodi a la map vini avèk tout enfòmasyon ke m genyen nan sans sa a pou yo. Kisa l ye? Ebyen moun yo te rele m pou yo mande m eske m konfime ke chèf gang Vitelòm ta arete oubyen blese. Ba m di nou, gen 2 vèsyon, m ap pran tan m pou m ban nou tou le 2 vèsyon yo. Men pran san nou wi. Ay! M pa kwè ou abòne deja non zanman m. A, pou kisa w ap fè sa, hein? Abòne, kòmante, layke, mande fanmi, zanmi fè menm bagay avè w, oke? Fè sa kounye a. Montre Ayisyen ke ou konn sipòte. Antouka. Ebyen, kisa li ye? Fò m di nou, mesye Vitelòm yo ap dirije yon kote ki rele Tòsèl, tout nan galèt. ki se nan zòn Kwadèboukè a, ebyen, sou kontwòl nèg sa yo. Atè Lanzèy, m gen yon matant mwen k abite nan Galèt, m pa menm ka al wè ak matant mwen an lè m antre ann Ayiti, paske m pa vle al nan kont avèk mesye Vitelòm yo. M pa vle al nan kont avè yo, paske si m al wè matant mwen an, kanmenm nèg yo gendwa al fè egzaksyon sou mwen, epi mwen menm si m al tante reziste, epi tout bagay ka fèt. Ou konprann? Tout bagay ka fèt. Lè m antre ann Ayiti, m evite al nan zòn sa a pou m pa. afronte avek mesye sa yo ok mesye yo kite zòn nan yo monte petyon vil yal fè yon kidnaping nou tande byen yo monte petyon vil yal fè yon kidnaping men mesye yo ale avek 2 machin yon toyota aylux avèk yon lòt machin. Ebyen, yo fin pran moun y ap pran yo, epi y ap gade si yo ka antre nan baz avè yo. Yo kòmanse rive byen lwen avèk moun yo. Men, lapolis ki sou men l di, Non, sannètwo! Nou pa ka kite sa fèt! Epi lapolis pran direksyon machin nan, oubyen pou m pa di kòtèj nèg yo, paske S on kòtèj kanmenm, plizyè machin. Epi lapolis fè bal pou machin nan. Ebyen fò m di nou, se la m pral ban nou 2 vèsyon ki genyen nan pawòl sila. Gon premye vèsyon ki fè kwè ke Vitelòm blese. Li te nan machin nan, li dedouble pandan l nan machin nan, l fè jan tout bagay mistik li, paske yo konn misye se yon ougan li ye tou. Nou pa t konn sa, ni Vitelòm, ni, e, e, e, e, e, Lamò San Jou, nèg sa yo se ougan yo ye. Ok? Ebyen, misye transfòme nan machin nan, men l te gentan blese. Li transfòme, l ale kanmenm. Sa a, se yon vèsyon. Men, fò m di n byen, genyen. Yon moun ki dim non si misye blese li pap ka transfòme poul ale ankò. Sa vle di se pandanl potko blese a li te ka transfòme ale men pandanl blese a li pap kapab. Eske se vre? Nou pa di sa. Sa a nou di se sa yon moun di. Paske nou menm nou pa gen syans enfuse gen bagay nou pa rive sendi. Ok sa se yonn nan enfòmasyon yo. Gon lòt enfòmasyon ki fè kwè ke misye pat nan machin nan ditou. Kesyon misye blese nan machin al transfòme l ale a, se yon fab paske misye pat la ditou se sòlda l voye al fè kou a. Se sa yon lòt enfòmasyon fè kwè. Men nou plis fè enfòmasyon sa konfyans, men menm enfòmasyon sa, sa vle di menm disip sa k ban nou enfòmasyon an, ebyen disip la fè n kwè ke misye li menm Toyota Hilux lan Ke yon Toyota Hilux nwa ke lapolis pete anpil bal sou li a, ebyen se Toyota Hilux Vitelhomme. Sa se machin pa l menm. Lòt machin nan, bon se machin baz la, men se pa machin pa l. Ou konnen, gen machin pèsonèl pa l, gen machin baz la. N tande byen? Ebyen, Vitelhomme pa arete. Moun kap di nou vitelom arete bon se moun kap fè buzz kap chèche views kanmenm men nou menm nou la pou nou di w sa nou dwe di w la vitelom pa arete eske l blese vre bon nou kite sa kòm yon gwo entèwogasyon depi gen evolisyon nan enfòmasyon sa a ebyen rete la abòne depi gen evolisyon nap fè w konnen se djòb nou se wòl nou sa. Lapolis rive sezi 15 bal pou mesye 400 mawozo yo nan Taba. Kote lapolis pete bal sou machin nan, yon machin blan an, ebyen, hum, fò m di nou, bandi desann machin nan kouri. Ou wè sa m renmen an wi. Ou wè nèg yo, menm si w wè nèg yo puisan konsa, yo pè enstitisyon polisyè a mesye. Bon mesye, ala bèl sa ta bèl si dirijan yo ta akonpanye lapolis la mesye. Malgre nèg yo nan machin yo gen zam yo gen bal yo gen tout pase yo gen mato ou mason tou men yo gen tout bagay sa yo ebyen prezans lapolis sèlman fè yo kouri wi epi kounye ou pral dim se enkapab lapolis la enkapab non se mwayen l pa jwenn ki fè l parèt enkapab oubyen ki fè l parèt enpuisan men yo gen volonte. Hein yo gen volonte. Plizyè fwa, menm si w wè nèg la kanpe, li di w l ap goumen vè fas lapolis, ebyen ou wè l fè boboo! Ou wè l kache dèyè yon poto, poopoo! Li travèse dèyè yon kay sa w tande al kouri l ale. Pou montre w kòman yo pè lapolis la. Men malerezman, lapolis la pa jwenn akonpanyeman leta pou l trake nèg, pou l mare moun. Ala bèl sa ta bèl si enstitisyon sa ta jwenn tout akonpanyeman l dwe jwenn mesye. Men malerezman nèg yo plis fè politik avè l hein. Yo plis fè politik avè l. Tèt chaje mezanmi. Antouka, yo rele m US, medya rele Odit, machin enfòmasyon. Ou potko abòne, fè sa kounya. Abòne, kòmante, layke, pataje, mande fanmi, zanmi fè menm bagay la avè w. N ap kwaze talè pou yon bèl emisyon. Akouna Matata! N ale! N ap kwaze.